Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon se ke vous ale antandre se pa nan yon fim piske se reyèl paske nou nan peyi dayiti Le quotidien du peuple haïtien se sa wap tande la yo. Antouka mezanmi bagay la vrèman konplike. La journée du mercredi a été sanglante pour les gens qui habitent Grand Ravine, Savane Pistache, Fouchard, Fort Mercredi, Cité Neuf, Des Cayettes pou n site sa yo sèlman. Batay la reprann. Depi avan yè nou ta kapab di genyen yon duel entre Ti Bwa et Grand Ravine. Men ekoute Batay la pa sèlman rete nan nivo Ti Bwa ak Gran Ravin. Lapolis mete bouch nan koze a tou. Li sanble mesye Ti Bwa yo ranfòse. Yo vin parèt enpe pwisan e se nan sans sa yo pwosede pa atak e kontratak. Nan kontratak ki fèt dènyeman an, M ta kapab di, mwen mete sa o kondisyonèl, genyen sòlda ki yo menm nan Gran Ravin ki tonbe. Men jodi a la ankò, se yon bagay ki parèt trè trè trè difisil tou se jou sur le tèren. Nèg ki gen zam nan men w, fò w kapab itilize l byen. Pou bandi yo, se kanpe goumen. Men ekoute, èske. Pa gen moun ki ap viktim nan popilasyon an. Nou pral wè sa. Dans l'après-midi du mercredi, les hommes de Tibwa yo rete anlè a, y ap voye bal sou Gran Ravin. Moi je me demande eske se yon strateji de batay pou kapab fòse nèg Gran Ravin yo mete tèt yo deyò epi pou lòt gwoup ansèkle yo. Pandan nèg Tibwa yo ap voye bal sou Gran Ravin, E se pa ti bal non! Anpil bal t ap chante. Nou gen chans tande kòman ba a la te ye. Men ekoute, nan o sa yo vle mete Gran Ravin, ebyen Gran Ravin li menm vle al retranche li, alò les gens de Gran Ravin ki yo menm vle al retranche yo kèlke pa pou kapab soufle. Men ekoute, non! Genyen mesye Gran Ravin yo, daprè enfòmasyon yo, yo al tante tire sou komisarya ki pa twò lwen de savann pistach. Men gen yon polisye daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou polisye a pran bal. Pa bliye m di nou si n ap swiv byen mesye ti bwa yo ap voye bal sou gran ravin paske gran ravin yon ti jan pi ba epi mesye yo menm ap chache yon kote pou kapab abrite yo. Men pou kapab abrite yo yo bezwen yon bon espas e espas la se pa ta twò lwen savann pistach. Men pou fè sa. Polisye yo di, Non, sa p ap pase jodi a, y ap kanpe batay. Polisye yo kanpe batay. E pandan polisye yo kanpe batay, gen yon polisye ki blese. Ebyen genyen plizyè lòt polisye ki yo menm lage kò yo nan batay la nèt, yo vle repouse mesye Gran Ravin yo pou nèg yo pa vin fè baz yo la. Polisye yo di, Alò, pa gen bagay konsa. Mezanmi o! Hum! Lè nèg Gran Ravin pase vitès siperyè lan, Ebyen, polisye yo mande ranfò. Genyen anviwon 2 ou 3 blende ki rive avèk yon bakòp zo reken ki yo menm vini an ranfò. Hey! Pwoblèm wi la! Laso è lanse sou komisarya a e nèg yo bezwen espas la pou yo kapab abrite yo. Polisye yo fè yon ti kanpe toujou men fò n di ke nèg gran ravin yo pase yon vitès siperyè mezanmi bagay sa mwen poko janm wè l pa bliye m di nou nèg ti bwa yo menm y ap file bal nèg gran ravin ap chache kote pou yo kapab abrite yo e yo bezwen fè va sou komisarya pa rapò ak sa ki pase a fò n di ke nèg gran ravin yo di y ap boule komisarya. Kanmenm, se enfòmasyon ki rive jwenn nou. E, jan n tande bagay yo pati la a, sa vle di, si polisye yo an feblès, y ap gen anpil difikilte. Se sa k fè yo mande ranfò, ranfò oblije vini a tan. Nan batay ki genyen jodi a la a, Lè dwòn nan monte anlè, li fon ti pase sou gran ravin nan, enfòmasyon tonbe. E enfòmasyon yo fè kwè ke genyen anpil nèg nan gran ravin ki tonbe. Deja nan batay ti bwa gran ravin gen anpil sòlda ki tonbe, genyen sòlda nan 2 kan men ekoute gran ravin genyen plis sòlda m ta kapab di ki tonbe. Gen moun ki pale de yon dizèn de sòlda. Men sa rèste dans la discrétion paske quand il ya pa de cadavre on vwa pa le cadavre sur les photos ebyen ou pa kab di ke gwoup sa gen moun ki mouri men ekoute il ya des hommes valeureux yo anpil menm lè ou wè 10 mouri jodia ap gen yon 10 lòt ki ranplase se konsa bagay la ye ebyen mwen sèlman gen chans Paske m te fè tou sa m konnen pou m te kapab jwenn kèk foto. Ankenn foto m pa jwenn. Men m ap tann toujou, petèt ke foto yo kapab an sikilasyon yon ti tan ankò. Men mwen gen de foto ti jèn Ti Bwa ki yo menm tonbe nan kad batay sila. Batay sa a, se yon batay ki desiziv. Desizif dan la mezi ou nan langaj bandi an depi w pa gen bon po ou p ap ka kanpe nan batay sila. Kisa ki bon po a? Bon po se lè w gen bagay sou ou epi lè yo file bal sou ou, bal la glise sou kò w. Se konsa bon po a. Sa vle di si po w eponj ou p ap ka kanpe batay. Eske nèg sa yo ki tonbe la se po yo ki eponj? Sa vle di nèg ki tonbe nan 2 kan sa yo. N ta kapab di, lè gen batay konsa, se batay ki pa ale nan enterè popilasyon an. On sè pa poukwa mesye sa yo ap batay. Nou wè maten an m te lage yon mesaj de ti lapli pou dire ke ekoute, ebyen, seselfe a li vole an ekla Se paske, ebyen gen bagay ki pa mache. Gwoup ki yo menm te jwe mitan jwèt la, yo sanse petèt te gon bagay yo pa fè. Ebyen, gè a li reprann. Men, menm lè w wè nèg yo siyen yon sese l fe, aparaman yon sese l fe dirab, toujou genyen de twa sòlda nwizib ki yo menm vle pwovoke batay la. Pa egzanp nan dènye videyo Ti Terios yo, ou wè l t ap pale avèk nèg Krisla yo. E nèg Krisla yo menm yo di w ke yo pa dakò a fè nèg ap vin fè show off sou yo. Bon, sa vle di ke batay sa a kanmenm li t ap fèt. E nèg Gran Ravin yo menm tou, yo pa dakò pou yon nèg voye bal sou yo pou yo pa reponn. Mwen pa gen pwoblèm pou batay sa ap fèt. Men w konn kòman pou l te fèt? Yon kote k pa gen moun, se sèlman bandi ki rete la, epi mesye nou te mèt batay maten, midi e swa. Konprann? Men, lè w ap gade pou wè, Tout moun sa yo oblije anba kabann. Gen kay ki deja pèfore ak bal. Moun yo nan enkyetid total. Moun ki nan zòn Gran Ravin, moun ki nan zòn Savann Pistach, nan Fouchard, Fò Mèkredi, Site Nèf, Dekayèt, moun sa yo pa kapab tande sa m ap tande la a paske mwen menm ki a distans m tande sa yo ebyen m vrèman pè. Ale wè pou moun ki yo menm tou pre a ki oblije fouye kò yo anba kabann. E pa bliye nan zòn sa a yo toujou genyen timoun piti tou. Kòman timoun sa yo pral grandi? Chak jou se gè, se bri zam k ap twomatize lespri yo. Se di wi mezanmi, se di. M fè tou sa m konnen, m toujou mande pou ke lapè fèt. Ebyen lapè a parèt toujou difisil. Elas, se konsa nèg yo vle fè peyi a. detui yon popilasyon, detui yon jenès ki pa konn sa pou l fè. Paske dèfwa gon pil ti jèn ki gen zam nan men yo, ebyen yo pa menm viv 3 mwa apre yo kenbe zam nan. Nou va konprann. Fò n di ke jan bagay la ye la a, Gran Ravin a Tibwa sanble p ap janm byen ankò. Paske a chak fwa genyen yon sese l fe, yon ti lapè ki fèt, ebyen toujou genyen yon zak ki poze pou lapè sa kapab vole an ekla. Pandan map pale la gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di kafou fèy cho anpil kilik ak bougòy ap goumen lapolis ak nèg krisla yo nan zòn pon brea polis janm te diw li savann pistach dekayèt viktim anpil nèg kilik donk nèg yo oblije mande ranfò se sa gen yon dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou la kòm kwa le pòte pawòl di zenèf an fanmi e alye li ta sanble Nou menm mete sa o kondisyonèl. Petèt ke nan pwochen konferans pou laprès Babekyou pral bay, li ta poze kesyon sa a, li ta pale sou dosye sa a, li ta sanble voye 100 sòlda. Alò, m pap di 100, men enfòmasyon an tonbe se 100, men li ta voye plizyè sòlda bay Krisla pou kapab mennen batay sila a. Sa vle di ke jodi a la a, nan batay sa a, y a des ennemis qui cherchent A koopere a dotr ami pou kapab konbat lòt enmi. E nou sonje dènye deklarasyon Ti Lapli te fè konsènan Babekyou? Nou sonje dènye deklarasyon Izo te fè konsènan mesye sa yo? Ebyen, èske Izo li menm li kanpe ap gade? Aparaman si l kite zòn 4 la nèg yo ap pran 4 la. Donk li oblije mete anpe sòlda la, epi, si posib, voye lòt sòlda nan Gran Ravin. Men ekoute, nan moman n ap pale, n ap fè emisyon an, lasitiyasyon è konplike pou lèzòm de Gran Ravin. Èske pral gen yon revirman de lasitiyasyon? On sè pa ankò. Men nou menm nou pa la pou bèl mèvèy. Revirman sitiyasyon an se ta fè lapè, menm si se pa lapè men mete bous zam yo atè, fon kanpe sou batay la paske popilasyon an li pa ka sipòte sa map tande la yo mezanmi. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appreciez le travail, pi aprè kèskon di? A la pwochèn!